Bonjour, bonsoir la famille, est-ce que ça va aller? Ben oui, je pense parce que il faut avoir le moral soudé quand on est haïtien. Alors c'est parti pour une nouvelle émission. Pral genzien dans la République. Mwen pral li yon tèks yon jounal dominiken ekri, repri an franse pa yon jounal ayisyen, Vantbèf Enfo. Tèks la di konsa, Yon wo grade nan lapolis ayisyèn ta konplis nan asasina Jovenel Moise. Se pa mwen k ap fè pawòl. Se yon jounal dominiken ki ekri sa a epi ki reprann pa bò kote yon jounal Ayiti, Vant Bèf Enfo. Ann ale! Yon wo grade lapolis nasyonal ki ap travay nan youn nan 4 inite responsab sekirite prezidansyèl konnen Jovenel Moïse pral mouri. Yo pral asasinen Jovenel. Sètadi 7 pèsonalite la li te. Sou kou a. Ki jounal ki ekri sa? Se jounal dominiken Diario Libre nan atik ki titre República Dominicana investiga paso de asesinos de Jovenel Moise por territorio nacional. Daprè sa jounal la fè konnen, gen yon kòmanndo ki te genyen ladan li 7 mèsenè, pami yo 4 kolonbyen ak 3 venezyelyen. N ap site toujou daprè jounal la. Daprè jounal dominiken an Diario Libre ki siyen pa bò kote jounalis Benjamin Morales, otorite dominikèn yo mennen ankèt pa yo pou konfime oubyen enfime yon ipotèz kòmkwa asasen prezime prezidan ayisyen an Jovenel Moise se ta yon kòmanndo swadizan ki gen ladan li 4 kolonbyen ak 3 venezyelyen ki itilize Repiblik Dominikèn kòm baz aryè pou kapab chape poul yo apre yo fin koze asasina sila. Sous gouvènemantal deklare nan jounal Diario Libre genyen plizyè ipotèz travay sou ankèt ki gen awè ak asasina a e youn nan senaryo yo prezante 7 Sid Ameriken kòm antreprenè rekrite pa bò kote moun ki trè pwisan nan peyi Dayiti ki konsakre yo ak gwo trafik. Toujou daprè ipotèz sila a, asayan yo kapab an konplisite avèk wo grade nan lapolis ki ap travay nan youn nan 4 inite responsab sekirite prezidansyèl. Moun sa a ta kapab patisipe nan konplo yon mannyè pou kapab asoupli mezi sekirite lakay prezidan ki mouri nan moman atak la. Otorite dominikèn yo te alète Ke moun sa yo kapab antre sou tèritwa nasyonal la, se nan sans sa te gen yon eta dalèrt maksimòm ki te dekrete. Prezidan Ayiti a Jovenel Moise asasinen mèkredi, se 2 nèg ame ki antre lakay li mennen atak sila byen bonè nan Pèleren 5, yon banlye nan Pòtoprens daprè premye minis pa enterim Claude Joseph. Premyè dam nan Martine Moïse li menm ap resevwa swen medikal an Florid nan peyi Etazini, li touche nan kad aso sila daprè yon kominike Claude Joseph t ap li. Alò nou gen yon ide sou fon oubyen kontni atikl sila a. ki sòti pa bò kote yon jounal espanyòl ki titre atik li a República Dominicana investiga paso de asesinos de Jovenel Moïse por territorio nacional. Se Diario Libre. Bon, antouka, pour l'instant moi je veux pas faire de commentaires. Parce que c'est un dossier très sensible. E mwen kite leswen ak lapolis syantifik e lè zotorite jidisyè pou kapab demele le vrè du fo dan sèt afè, kòm je souvan labitid de dir. Otorite yo nan gouvènman an ak nan lapolis bay yon pwen de près se tèt yè swa pou anonse ke yo mete men sou anpil nan nèg sa yo. Genyen 4 daprè Léon Charles ki pèdi lavi yo epi gen 2 lòt yo arete, si se te 7 ebyen gen yon grenn ebyen kote lòt grenn nan ye on sè pa ankò eske genyen demach ki ap fèt pou kapab pran yo puiske genyen daprè sous nou kapab fè konfyans ebyen genyen arestasyon ki sou wout pou fèt an Repiblik Dominikèn. Eske se vrè? Eske se pa vrè? Ebyen. Tou de ipotèz sa yo, yo kapab antre an liy de kont. Men fòk nou di ke gen videyo ki ap sikile. Gen videyo ki ap sikile. Li kapab vrè. Tande byen arestasyon mesye sa yo oubyen nèg sa yo ki tonbe an. Li vrè dan la mezi mwen t ap pale avèk de twa zanmi epi izon evoke sètèn posibilite. Mèsenè yo gendwa fin fè zak la epi yo kite yon gwoup nèg la pou kapab kenbe. atansyon polisye yo letan pou yo kapab chape poul yo. Sa se 1. Dezyèmman, èske se 2 nèg ki antre la a epi ki pa t gen posibilite pou yo soti, epi lapolis tou sènen yo la a, yo tire nan yo, yo arete yo? Èske nèg sa yo te la pou yo, m ta kapab di. asyeje zòn sa a pou yon bon nonbre de tan. An n poze kesyon, se kesyon k ap poze, an n eseye poze kesyon. Mwen kwè nan pawòl otorite m, paske mwen pa la pou m demanti. Men, mwen kapab poze yon seri de kesyon. M panse ke li evidan pou n poze kesyon sa yo. E pou kouwè li la, nou pral fè w reviv sètèn videyo. Videyo kote ke nèg yo. t ap mennen operasyon an. Des ajan de la polis nasyonal oubyen ki fè pati inite trè spesyalize, genyen menm snaypè ladan yo tou ki yo menm ebyen te sou plas kote ke ebyen yo di yo pral mache sou nèg sa yo ki vin fè aksyon an. Eske se yon videyo ki anrejistre jistapre pou kapab monte yon senaryo? Obyen se reyèl? Ya, men men mò pou m fè. Dèyè yo gètan pran plizyè la, yo gètan pran plizyè pou yo fè yo pale. Sak ret yo la. Yap fè nou pè, yap fè nou pè. Yap fè nou pè. Nou pa pè yo. Nou pa pè yo. Sa. Sa. Sniper. Retounen vin jwenn mwen pase fè w ka wè nèg yo. Let's go. That's it. Ti nèg yo. Mwen chè nèg yo. Mwen nou wou ka rive la. Paske tout mwen sè nè yo la. Mwen ka la. Ka la se yon mòg li. Ok. La. Mwen ap jò wè sniping. Mwen wò lò sniper kap ta gèt mwen tou. L'assassinat du Président de la République sa jete anpil moun dan le flou, dan la konfizyon paske jiska prezan ben anpil moun ap poze tèt yo kestyon an kenn pist. Anpil moun ap poze yon maksimòm detèwogasyon pou mande men kòman fè sa rive? I fo entèwoje sètèn pèsòn. Bon antouka menm yon timoun ki fèk ap rale kapab di tèt li sa. Fòk yo poze kestyon. E wè yè se te yon joune ki te vrèman mouvmante, trè trè trè trè mouvmante o nivo d'aksyon kote ke yo te vin pran kadav la, men le kadav on l'a pas vu. Menm si se te kadav prezidan repiblik lan, tout dwa se fè an tout diskresyon. Jounalis yo te tann anpil men yo pat gen chans pou te kapab menm fè yon foto kadav la. Paske yo pat gen chans wè l tou. Bon antouka nap tann paske dosye a de jou an jou kapab genyen de nouvo enfòmasyon ki soti sou li. E nou panse ke lajistis li menm l ap ankete tou. Lapolis syantifik ap ankete. E pi sèzòm la ki yo menm jwenn arestasyon yo. Ebyen m panse ke dan lè jou a venir. Il faut les presenter. Epi fok yo bay yon maksimom enfomasyon tou. Antouka merci la famille kom toujou yon maksimom de komantè yon maksimom de partaj. Mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi apre kès kon di a la prochèn.